Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon nou prale nan mirbalè nan mirbalè mwen prale eksplike nou yon sitiyasyon genyen 3 nèg arme jisko dan Nèg yo antre nan yon biznis granm maten wi. Humm nèg yo pwente sou mèt biznis lan epi yo di misye bay kòb la. Pa gen le chwa, 3 nèg pwente sou ou, yo di w bay kòb, lavi pi enpòtan ke tout bagay. Misye lonje valiz ki gen kòb la bay. 3 nèg yo vire, yo prale. Epi se le moman misye ki te genyen manman poul ak ze ebyen misye lage de twa grenn ze dèyè nèg yo gen youn ki rete men lòt de yo ale pou kwè l ye la yap chache ki kote lòt de yo fè. Nou kontan antre lakay ou. Nou pral ba ou an detay sa ki pase a o nivo de Mirbalais. Alò, le tip an kestyon ki a konsidere kòm un aktè, non li se Big Andre. Misye gen yon biznis o nivo de Paskannòt. Paskannòt la, menm lè ou pral Mirbalais pou la premyè fwa, ou ta di ke ou prale Paskannòt, ebyen ou ap jwenn endikasyon pou kapab ale nan zòn sila. Men si ou vle ale pou kont ou, ekoute. Ou desann machin, Ou pran yon moto ou di mennen w pas kannòt. Si w vle ale a pye ou kapab mache, ou rive ou pran wout anfas komisarya a, lè w rive anfas komisarya a ou fè sou lagòch ou pase devan legliz katolik la. Lè w rive nan yon kafou ou 3, ebyen chemen w sòti a w ap wè genyen 2 lòt chemen, youn adwat youn agòch, ebyen ou nik fè sa k adwat la epi pas kan nòt dirèkteman. Lè nèg yo rive, Big André ouvè biznis li, nèg yo parèt, e 3 nèg, nèg yo pwente sou Big André. Yo di bay valiz la. Epi, Big André pa fè tèt rèd, misye lonje valiz lajan an bay nèg yo. Son gwo biten. Nèg yo vire, yo prale avèk valiz la. Se le moman Misye rale zam ni Misye baw baw baw gen de ki kouri lòt grenn nan li menm li rete men pandan video a vin jwenn mwen Misye souf li ap bat toujou Misye poko fin mouri transpò lanmò a nan kòl men Misye pral mouri anba dife paske moun ki la yo Aparaman moun yo santi yo revòlte e yo di pa gen lòt bagay pou yo fè pou misye, pandan misye poko fin mouri an, y ap tou mete dife sou li. M ap gade sitwayen an, misye avèk yon woud, aparaman misye gen yon djin sou li, s on faway wi paske pantalon n prèske desann sou tèt dèyè l, epi. Son tèt pikan. Donk, vizaj misye chaje ak san. Aparaman, pandan misye tonbe atè a, yo lage kèk wòch sou vizaj misye. Epi yo pral chache kawotyou pou yo mete dife sou li. Fò m di nou byen ke moun Mibalè, hum! Moun sa yo pa p jwe. Lapolis pa p jwe e popilasyon an pa p jwe. E menm pafwa si yon bandi ta al fè eskal ou dèyè a, Y ap fè yon kout dwèt sou ou kanmenm e menm moun nan popilasyon an kapab kenbe w. Donk se pou m di nou ke genyen bandi patou. Men gen yon seri de zòn, yon nèg ou kapab fè bandi wi, w kab gen zam ou bagay sa yo, w al fè l lwen. Men depi se nan zòn sa yo w al poze yon seri de aksyon, ebyen l ap mal pou ou. Ou wè de nèg ki sove yo, ebyen pa lontan w ap tande swa lapolis pran yo, oubyen yo al fè yon zak anba raje a la a, popilasyon an met men sou yo. Yo remèt yo bay lapolis. An nou tande kòman sa te ye pandan aksyon sila a. Men fò m di nou ke ti bout videyo kote mò a atè a nou pap ka wè l. Sa vle di m kab petèt voye entegralite a pou nou. Men n ap tande kèk sitwayen yo menm kòman yo revòlte pa rapò ak sitiyasyon sa a. E pi w ap wè kèk videyo kote mesye a li menm li pa atè a. An nou swiv. Nèg yo ap kouri a zam nan men yo wi. Rale moto a pou yo met dife sou misye la. Yo do boule misye la lontan. M konnen pas kanòt nap krabinen yo apre w pas kanòt. Nèg yo pa boule tou le lòt nèg yo gentan ale wi. Son sèl la yo pran wi. Pa boule moto a rase gen zam nan men. Afè zam wi. Nèg yo ap pè zam. Mezanmi men biznis men biznis nèg la menn men biznis nèg la nèg yo nit vini a pè zam sou yo anndan biznis nèg la yo di nèg la bay tout lajan k gen chans pou nèg la li menm mèt biznis la se big andre paskanòt misye gen zam tou li menm kounya l di nèg yo pran valiz kòb la nèg yo pran valiz kòb la pandan nèg yo pran valiz kòb la anpi misye met plon sou youn nan nèg yo. Ay lòt gen 2 nèg ki gentan sove men gran chèf nèg yo pa tchou an 2 wi e pase nèg yo a zam sou yo men apè zam sou yo chans pou an 2 te gon lòt nèg an 2 ansanm an 2 an 2 bay nèg yo valiz kòb la awi pandan nèg yo bay do konsa nèg yo pa konn si an 2 gen zam anpi an 2 met plon nan mouda youn nan nèg yo gen 2 nèg ki gentan sove wi apè zam son sèl zam ki te rete. Antouka sa n panse Big Andre fè yon bèl nòt wi la Antouka Big Andre pèdi kòb la se vre men li etire yon vi sa vle di Gon on vòlè, on malfra ki rete. Sa vle di pou on nèg rete on bon maten, ou pa konn ki sa nèg a te fè pou l genyen ti mwayen sa a. Epi ou nik parèt, ou rale zam, w ap ban m tou sa ki gen la a. Epi vre, bon, nèg la lonje l ba ou. Antouka frè m nan, lòt de nèg yo, apèl nominal fèt, yo di prezan toujou. Men ou menm jenòm, Ki atè a ou di absan. Sa vle di ke jou sa pat bon pou ou. Moun mibalè fòm di map di nou sa moun mibalè toujou mobilize donk yo menm yo pa nan kesyon afè bandi a donk pou lenstan se rechèch ki ap fèt pou kapab wè nan ki mezi yo kapab jwenn lòt mesye sa yo menm ki chape poul yo antouka misye byen jwenn wi sa n panse misye byen jwenn paske fòn kite moun viv fò moun viv nan peyi sa misye. Antouka merci la famille Kom toujou un maximum de commentaires un maximum de partage Mande ak fanmi zanmi proch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pou nou dir ke vous appréciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit à la prochaine. Nouvèl yo pase vit, meyè fason pou konnen tout sa kap pase nan peyi Dayiti ak rès mond lan se rete konekte chèn paw la ki se RL prod, nan RL prod se pwofesyonèl ki bay enfòmasyon yo. Actualité, commentaires, réactions, analyses, débats, tout ça sous chaîne la RL Pro. RL Pro, c'est la chaîne du moment.